Degre koko m non Denise. Koko m poko peye gason ok e mèt la sou baton m pa kwè map peye gason paske ou menm ou tèlman pran bwa koko tèlman pèdi elastisite l koko tèlman pèdi asidite l ou oblije se peye wap peye wap peye cheri wap peye salòp wap peye pou lanmou ew tèlman peye lajan w tèlman kont Nèg la pran foto li met sou ponyèt li wi se vre li bèl li pa joli ou konn ki lè li bèl lèl sensè pandan se tan wap fè tout kaka sa yo la mwen Rachel Samedi sa kit peyi a m pran dwa granmoun mwen poum di Peter ka apresye w men Peter pa renmen w e pa ou k fanm prefere Peter ok e pa ou k fanm prefere l. Fanm ke Peter renmen an selon latik di kòd penal, rejistan lè règleman an, de grenn je Rachel Samedi, nè, fanm Peter renmen an son fanm li gen pitit avèl, cheri salòp. Lavi ap baw leson lap kontinye baw leson. Anvan yon mare gason, 3 4 5 moun ap rele la. Ou pran 5 mil, ou pran 5 mil 800. Ou pran 5 mil, ou pran 5 mil 800, ou pran konbyen? Tout se echwo echwe nan fè wonga pou gason. Alò ta wè yon fanm tankoum ki letre k lekti ekriti m fè kaka. Se nòmal jounen jodi a pou m monte. Kòman rele ougan ee Boston an ougan Roosevelt? Tag li pou mwen anba live la pou m di ougan Roosevelt sorry. Se nòmal pou m monte etan kon fanm lekti ekriti manbo Mali m bay kaka pou ou. Ahaa se pou m di l sorry. Se pou m monte pou m di tout moun ke m te fè afron sorry se pou m monte la pou m arme m de kouraj pou m di pèp la sorry paske m pral pase voice a lap ui Nerline Laurent konprann jwèt la Nerline Laurent konprann sa kap fèt la dèfwa m bay Nerline kaka pou afè pa m m bay nan sèk Nerline. Men lè moun nan rejwenn ou, moun nan ap bakòp ou e se youn nan kalite Nerline genyen. Li mèt li mete nan kaka avè w. Kote pou l defann ou an l ap defann ou. Sa pa rele sanwont. Tout moun konnen m pa byen a Nerline, m pa nan kòkòday a Nerline. Men l konprann. Paske li menm li pase la tou. Ou vin la degrenngòch. Ou vin la de grenn gòch. Noeline Laurent pran w, li ba w wout. Li pa met lajan nan men w, men li ba w wout. Jounen jodi a w ap rele moun pòv! Ou wè si sa te vin nan lespri w, ou ta sipoze fon bak an retrè! Lè w sonje konbyen konyen w konyen pou diri kòl a pwa, ou konyen pou diri kòl a pwa, ou konyen pou may moulen, ou konyen pou ble! Pase w pa bèl! Depi 94 ou nan peyi, san 2000, 2019, 2020, ou fon ti klozing, en, w ap blanchi lajan pou pitit ou, epi w ap vin kaka moun la. Rezon de pli pa gen egare. Si w gen 300 mil dola, remèt moun yo lajan yo. Remèt yo lajan yo. Ou se manman lavi. Ou se manbo pèp la. Ki moun ou ye? Ki tip de kè ke w gen? Jezi te rantre kay Zache. Li pa t menm te pale anpil a Zache. Limyè a te antre lakay li. Li te remèt tout sa l te pran de soupli. Fanm sòt. Ou pa ka antre m sou Facebook la. Ou pa ka banalize m sou Facebook la. Tout malpwòpte sa w ap di yo te di yo deja. Wi! M ka konprann nenpòt moun gen dwa di Rachel fèmen dyòl ou fè twòp, se dwa yo pou yo raple m ke m fè twòp. Men m panse anpil a sa w fè m nan la a. Paske anpil fwa, yon sèl gran fanm nan pou tout yon peyi, pou tout yon nasyon, m fout pran kò m m kanpe nan kan. Lotrejou m te vekse, paske Shell Creole te di malerèz pa kanpe nan kan. Men èske nou fout wè bann moun sòt sa yo. Tonnè kraze m wè mwen menm pou nivo m. pou nivo m, paske m vo, m gen valè. Se pou m te kanpe sou estrad. Epi nou menm nou tout anba, moun tankou w, tankou Marise Sena, de malpwòpte! Pou n ap leve tèt nou, gade m anlè. De twa twa san mil dola w ap poste, li pa sanble w dayè. Ki papye w gen? E lè w vin pran JD? JD, Apre JD a kisa w regle? Poutèt mari Sena kaka kleren k abite jis Nouyòk? Lave bouda Natacha. Natacha k te konn al ranmase w lè yo mete w deyò ak timoun yo. Ou lave bouda Natacha. Natacha pote non madivin akoz de ou menm. Natacha pote non bouzen akoz de ou menm. Se vre, ant lang, ant lang Adan yo mòde, men yo toujou rete ini. Kounye a pou w ka ban m kaka, w ap vin lonmen non nèg mwen genyen m ap konn. Sa w ye m te m. Èske ou ta wè si m ta bezwen yon moun fè tchyoul koko m t ap pran w? Paske mwen m ka di kòman va ti jwè divinman byen a. Ou wè kòman m bay li vit? M ka di kòman va ti jwè divinman byen. Konprann wap vin demaskem. Wap pale kaka ou pa konnen. M pat konn mache ka ougan. Paske lakay mwen m gen ougan, m gen bitasyon, m gen danti. M dede m tal bay moun. E krèk ou m tal bay. Poukisa ou pa vin la pou di ou dejwe frè w la. Poukisa ou pa bay pèp la verite ou dejwe frè w la. Ou dejwe frè w la. Pou men malpwòpte bagay lwa sa yo. Moun gonayiv pa baw valè. Kote voice yo. Paske fòm kòmanse pase voice yo. Paske m pa pale san resi. Epi wap vin poste 300 mil dola? 300 mil dola san lapè? 300 mil dola san respè? 300 mil dola san la trankilite de lam, di kò e de lespri? Malgre w poste 300 mil dola aprel ou vòlè, bouzen madivin, ou konnen w se madivin. Ou al pran, ou al pase vwa Rachel ki tap pale. Ou pat janm pase tout voice la. Ou panse ou entelijan ou sòt. Mwen menm m son moun ki ka kanpe dèyè krèk mwen. M ka kanpe dèyè koko m. M ka te konn fè yon bagay m pa fè l ankò. M ka pa janm fè l tou. Ok, se mwen k pou rankontre yon moun. Men ou menm ou lach! Ou bouzen ou madivin ou malfektè! Ou tout bèt. Ou tout bèt! Cheri ou pa gen pa 51 an. E lè sa lavou kòmanse pandan w pral mouri, pandan w sou wout pou lanmò, e lè sa lavou kòmanse pou w ap ouvè koko w, ouvè bouda w sou moun. Bon mwen pase l pou w ankò. S on moun Gonayiv k ap di w pran pwen. Ok? Similò m pa travay nan usa. Son dat yon kote yo rele nan pòl antant pou sen michèl la non bon ti nwa wa rase dab la lè la lasel li vin gonayiv avèl li plasel gonayiv lèl fon travay pou moun yo gonayiv Tara gen plis chans poul ta bon. Paske Similanm pa travèse lanmè. Lèl vin isi li Florida lap fè travay pou moun isi sa pa ka fèt. Pase Similanm pa travèse lanmè. Manbo Similanm se moun Gonayiv kap pale avèw la gwo Jex. Se moun moun Facebook ki pa konnenw kap metew sou tab. Dayè m twouve nèg ou gen kap dòmi dèyè do la misye mechan. Paske misye se lèt li vin bwè l pa vin konte manmè l. Li ta sipoze mete w chita pou l ede w retire filarenyen nan sèvo w. Ou jounen jodi a ou pran Facebook pou Bondje. Paske twòp egare pran nan kou pa konprann. Kisa w ap di a dam sa a ou fin pran 5800 dola l lè fini ou di l Met rad sou li pran lari a pou jwenn yon lòt nèg. Fanm sòt. Gen yon fè maji pou yo, ou fè yo konnen pou yo jwenn lòt lajan pou y al peye lòt moun pou al file moun yo pou antrave. Tandiske w s on manbo. O manbo Mayli m sòri. Si m pa ta vin di pèp la ekskize, konnen m ta yon dènye chyen, yon dènye moun. M toujou di nou li nan live, lè m fon kaka m mete m kanpe dèyè l. Lè m fon kaka m di Rachel ou fon kaka ou wè afè kan sa ou wè blondedy Ferdinand m renmen blondedy anpil men afè kan sa map retirel nan sistèm mwen map kanpe pou kòm m ka toujou pale m ka toujou promote m ka toujou bay lide m ka toujou bay konsèy mwen gen tò se mwen k lakoz nan pran sa avèm. Wi se mwen ki koz. Se ma fot se ma très grande faute. Yon chyen tankou Maricena kap antre k pral avili pè nan legliz katolik. Yon moun ki gen bwat madichon nan boudal konsa. Maricena ap mache avek yon vye yon vye green card ki expire depi konbyen tan? Depi 10 an. Hein Nou vin la nou kite fi nou kite Denise ap bafwe nou. Hein! Ou pran 5 mil dola nan men Andral. Ou pran 5 mil 800 nan men Patricia. Ou pran 10 mil ou byen 15 mil nan men 3 moun diferan nan Kanada. Epi wap ouvè bouda w sou Facebook wap montre akawont ou. Wap montre akawont ou a ki fyète? Pa vin plenyen bay pèp la, gen kou sesi, gen kou kapachou, chita wap manje lajan moun yo. Jounen jodi a map pale tann ou kap vin di mari lwa, mari a pa gen lwa. Se mari se ou k gen lwa pou yo vin fon travay lakay ou se mari a ou oblije leve reveye nan domi poul fè travay eh oubyen ou te bezwen pou mari a fè tchoul ou. Nou konnen savon pou kont li pa ka fè w grimèl. Enposib, fò w ka gen krèm pou w pase sou tout kò w. Mwen menm m pa t konn vann savon, se poutèt kliyan m yo te al lòt kote, lè yo tounen nou vini al ota. And so nou genyen konbyen diferan savon nan website la, lè w ekri mwen, mwen menm m ap gade based on what I see gen de kesyon m ap mande w tou, epi m ap wè ki yonn nan savon nan website la, Ou achte avèk krèm nan pral pase nan vizaj ou. Bagay ki pi delicate nan kò ou se vizaj ou. Se pa. Moun yo ka wè lèm nan poukisa nou pa fout wèm live. Se avèl ou reprezante tèt ou premye bagay moun wè se figiw nan moman covid 19 la ou gen yon ti mask ki pou kouvri li but yo t fil karo fontenn ou si w gen bouton si w gen tach si w gen ekzema. Kiko sansib, voye foto vizaj ou ban mwen poum ka sonje poum pa ba ou face brightening cream nan poum ka ba ou age fat la pito. So kliyan m yo kap tande anba live la oubyen my potential customers map di w si w bezwen mwen ou ka ou gen aksè avèm 24 hours please silvouplè Voye vokal pou mwen paske li kreyol la li stil limite pou mwen poum ka pale avek nou pi byen pa ezite sou se kliyan mwen wap sèvi a krèm nan ou wè yon bagay ki pa parèt nòmal m la pou rezilta ou rezilta pam nan pa enpòtan. Cheri se Japon la ki enpòtan paske se ou menm kap peyem pou travay la epi fòm fè travay la byen Tatiana ap ekri mwen nan whatsapp 561583073 Nou pa m kapon ti pale? Bon Cheri platfòm ou se paw li ye wi baby. Ok map fè yon ti pawòl klè Ou wè platfòm Lovamix la se pa m di paj mwen se pou tout tan. But paj Novamix la son sèl atis li gen ladann li rele Florent silvouplè si gen yon moun kap vekse Florence nan Facebook ou wè gen yon moun ki vin ap idel nan show Novamix la kite moun ap idel bagay li pale de Rachelle nou pa gen pou nou pale de Rachelle jodia nou toujou fè sa depi yap pale de yon moun Kite yo pale de moun nan kite sho a mache paske lè Denise moute nan Facebook sou se machann krèm sou se ki nenpòt machann li toujou di se yon sèl moun ki gen poul vann nan nèt la li pa janm site non Florence yonn ladann li pa janm site nonm li pa janm site non non Alex li pa janm site non Shell li pa janm site non ki moun ankò ou gen pou pwomosyon avèm pa janm site non Elène li pa janm site non. Yonn nan nou menm. So si nou wè yap apidil Rachelle vin lal lapidel sa pa vle di Rachelle bezwen pran nan kan paskel konnen kotel ye kote nou ye la yo pa fè reklam pou Denis yap bal bouch poul pale so se pwoblèm sa nou gen nan Facebook lan nou gen sa pou defo yo mèt ap pale de yon moun nou gentan pran sijè a pou nou virel sou yon lòt moun wi Rachelle te di en bogoutèy la te bon. Ah ay manti sa pou Denise m ka santi sa nan kèy la Rachelle ki gen loyalty lè Denise te fèl mal li bay di ki pè lè avèl. Ou tande? Nou konprann sa lap di a? Eske nou tande voice lan? Ki vle di m gen loyalty. Lè w gen loyalty, ou gen yon moun kap ou gen yon moun kap fon kap fon bagay kap vann yon biznis, ou sipòte moun nan. Si Rachelle t genyen avèk Deng sa jodia la Rachelle pa tap gen bouch poul vin pale kont Denise so silvouplè. Ou wè Nerline? Nerline son moun dèfwa li merite de twa kaka! Men lè Nerline sou Naline li sou Laline ou tande sal di'w? Si Rachelle te benyen ak boutèy sa jounen jodia m pa tap ka fouti vin pale la sou Facebook la. Moun sòt. Moun sòt. 300 mil dola fò w konnen w rive nan syèl. E vre salòp? E vre? 300 mil dola pran tan pou sanble oubyen m pa bezwen konn kòman l ateri kòm se pa travay ou travay pou li. Men yon sèl jou l ka ale. Ou ka gen yon pwoblèm pou 500 mil wi. Epi w pa jwenn prete wi. Ok? Alò s on moun. Telman ou sòt ou enbesil, ou fenk sot nan wèlfè. 1 an ou gen, men a pral fè w 1 an depi w antre nan kay la, ou gen tan poste a 40 a 200 300 mil dola. Si yon moun fè w mechanste li screenshot li, li voye l ale, w ap remèt tout kòb yo. Tout kòb yo w ap remèt. Banm di w, moun mwen gen anba live mwen yo, avèk moun ou gen anba live pa w yo, se 2 bagay diferan wi, 2 mond diferan wi. Ok, grapyay yo anba live pa w, moun sanse yo anba live pa m. Ou wè afè kan sa, m vin di l o e fò, m pa nan kan. M pa nan kan. Ok, m pa nan kan. Paske w wè nan afè kan sa. Ou te ka vin la w fè ti afò w. Ou te gen dwa fè afò w wi. Men ou mete twòp enèji nan yon bagay ki fo. Ou mete twòp enèji nan yon bagay ki pa vre. Kase ponyèt moun yo. Pran lajan moun yo. Ban m fin fè nou tande voice la. Pabon an pa al sipote Florent pou Donovan mix la pa vle wè mix la se Florence Bella. Se pa wont li la. So nou gen yon wont. A ki figi wap vin lonje 300 mil dola wap vin banm kaka wap vin tretem de pòv tonnè krazem fon priyè nan moun dòò yèswa a koz de pòv sa paske si gen pou pòv se ou pòv se ou nanm ou pòv epa lajan ou gen sou akawont ou k fò gran fanm. Alò e tout moun sou Facebook la k enbesil? Mande Desann Elin di li pa nan sèk moun. Li pa nan sèk moun. Li pa bezwen zanmi, li pa bezwen kòkòday. Ou tande? Foure l nan tèt ou, nan zo bwa tèt ou. Ou te di w ap fè Blondedy kenbe boutèy ou. Ou peye pou Blondedy kenbe boutèy la. Li kenbel pou ou. Men dim non. Kounya menm si Blondedy te kenbe boutèy sa, lè yo tande son kivèt ou plen dlo ou fout poud ladann yo pral kenbel? Matyon tèlman wont. Ou tèlman wè pèp la pa kanpe dèyè sa w fè a, ou vire nan bouda Nation wap bay Nation chay pote. Kisa Nation fè w? Si w nan zen la, e Marise nan k mete w nan zen. E li menm ki mete w nan zen. Ok. Mari sena, mari fran sena ki mete w nan zen. Ou refize mete l nan zo bwa tèt ou fanm sòt. Konbyen live sena te fè pou ou? Konbyen pale l te pale pou ou? Sa l te di pou ou? Men Rachel pòv la. Li te vin kreye anmwe la pou ou. Vin leve idantite w. Vin leve pèsonalite w. Etan kon manman. Etan kon konbatan. Remèch li chyen son kout baton. Tonnè boulem 300 mil dola w lan pranl bourel nan langyèt ou fèl sèvi sèvyèt si w gen règ toujou met dife ladann oubyen siye bounda w avèl madanm ou pa anyen la sou facebook la natacha moun pase w natacha gen valè pase w natacha gen etik pase w. Paske li menm li fon lapè avèm la. Sil gon pwoblèm lap relem nan telefòn nap pale nap konvèse e nimerom ou pat konnen ou dwal ouvè dyòl kakaw la oh Rachelle ou pa merite mèsi menm Nerline sezi wi Nerline rele Nerline rele anmwe wi lèl gade bagay sa e li di se ouk kòmanse avan moun sòt. Kòmsi pa gen moun kap kap swiv ou la, wap vin fè foulay. Denise, jounen jodi wap vin fè foulay a 300 mil dola ap vin di moun pòv? Sa pa sa pa, èske ou dòmi byen? Sa pa di w anyen, sa pa fè w mal? Hein? Kote w mele to w? Kot lajan sa te ye, 300 mil sa te ye? Kote 300 mil sa te ye lè n te nan bòlèt la maten, nou nan bòlèt la aswè? Tout o letan bòlèt pa fèmen nou pap separe hein sa nou fè nou chale a nou 2 wap relem visye mpa janm mpa renmen kou mando mjanm renmen kou mando hein fanm sòt tout pitit ou elwanye ou chita ap bere bougon boune yon gason hein mpran nòt wi cheri mpa pòv non. Lone we ap bay nan lari yo m gen lone, m gen pipipi m gen SBA. M pap vin montre account mwen la paske m pa moun sa ok m pap vin montre lajan la paske m pa sot si lwen se ou k sot nan mizè k sot si ba ki bay malpwòpte valè mwen m pa bay malpwòpte valè ou ap pran dwa 300 mil nan moudon w la la ou pa ka antre tout kote ki tit ou ki grad ou ki relasyon w Kounye a ou pa wont pwan 3 fwa maricena fò vin fè kaka la a m pa dwe nou padon m pa fout dwe w padon m dwe pèp la ekskiz m te endu an ewè m tap pwomote w malpwòpte. Ou pa wè, Nèlin wè yo soti pou touye m li bakòp mwen. Li di non verite a fò l pale. Rachel konnen byen, an verite, m pa t konnen si se te dlo frèt. M pa t konnen si se te dlo frèt fi a te mete a poud nan bagay yo. Alò ban m di w, pou moun ke m ye, yon entelektyèl, ou pa konnen sa fè yon entelektyèl pitit, se pa la m vin fè diri di m nan. Ni m pa achte papye, m fè inivèsite. M frekante pi gwo etablisman k genyen. Ou pa ka vin pran m pou fè m sèvi tòchon ki dire sèvyèt. Salòp! Pitit ou pap sèvi w tòchon a sèvyèt, m a vin sèvi w tòchon a sèvyèt? Frekan soumoun! W ap vin ensilte entèlijans yon pèp, yon nasyon avèk sotiz, avèk betiz. Gon madanm ki fè m fè nuit pa dòmi aswè tèlman fi a ban m kaka pou ou. Mandem koman m fè m te fè la. Tout moun Natacha miyò, Natacha miyò, Natacha miyò. Ou gen 300 mil dola se Natacha k pou siyen pou ou Denise. Ou gen 300 mil dola se Natacha k pou tradwi pou ou. San anglè w pale la. San anglè silvouplè. Nou pa ba moun kote pou nou, ou pa ba, nou pa bay moun kote pou nou ini nou. Pou nou fratènize nou. Hein! Fè m tounen timoun! Ap vin mande yon pèp yon nasyon padon, pèp yon nasyon ekskiz, paske m te bèt, paske m lèd! Tonnè boule m mwen wont! E m pa p bouke di m wont! Se de moun m regrèt m te frekante sou Facebook la, ou menm a Maricena. Podyab! M wè Maria ap poste oh se bòz non Maria m pap fè bòz a manman w chyen grenn ti grenn pinèz ki rele Denise lan pa la ankò e se poutèt Denise m vin la m di m pa nan kan m renmen Blondedy map sipòte Blondedy Blondedy itil mwen Blondedy bon pou mwen men afè kaka kan sa pou mwen eta jan w sòt. M tap joure lòt foli grandè a m di l sòt. M konn antre nan bouda Patricia pou m di Patricia l sòt paske l gon foli grandè ki twòp pou li. Men ou menm, Brenda ou pa genyen l ditou. Ou pa genyen l menm. Epi sa k pi rèd la, ou gon mari. Ou gon mari k ap gade. Pouki sa w konnen m monte Facebook nan mouda w? Fò m ta monte Facebook nan mouda w paske m pa t fè w anyen. M pa t fè w anyen nan mwen menm pou m merite sa w fè m nan la a. E ou fè m li paske w sòt. Paske anpil moun temwen, yo di en en, yo di fi a fè yon erè, li pa t sipoze fè sa. Ou te sipoze rele m nan telefòn. Ki vle di w al biliv nan Marisena k ap bwè kleren, mwen menm tèt mwen bon. Mwen menm premye moun ki pou tire kout w al chase mwen. Lèm te di Maricena m pral live Maricena te dim pa ale paske Maria fout on blo m di m pa konn afè Maria mwen menm m paka kite yo devore Denise live la la ou pa satisfè akoz de mank de nivo w mank de konpreyansyon w menm si w pa konn pale w pa konn fè literati menm si w pa gen vèb ou pa gen gramè nan dyòl ou men w ta apresye. Sa vle di m se tchoulou vre. Sa vle di la jan w rele pedyòl, yon entelektyèl tankou m ka fè tchoulou! M ka fè esklav ou! Jounen jodi a w gen boutèy ou pa gen boutèy. Avan yè la w montre koko w sou Facebook la la, gon mesye k antre nan inbox mwen k lave bouda m pou Manbo Mali. Li di w wè, malpwòpte w la montre koko l nan live ou pa di anyen! Men si se te Mali ou ta vin lave bouda Mali la a sèvyèt! Yo gen rezon. M son moun ki real. Lè moun nan fè remak li gen rezon fòm ka di moun nan fè a remak li gen rezon. Ou menm m sipòte. Ou menm m admire. Ou menm mwen renmen. M pase chifon pou ou. Kounya ou fou fèm ou metem chita tankou son timoun. Pou moun k moun ta sipoze fè moral yo ap vin fè moral mwen. M nève men m rayi w. Si gon moun sou Facebook la m rayi w se ou menm. M fout rayi w. Ou fè twòp kaka nan figi moun. On ti bouda monnen w genyen pèmèt ou ap vin di Rachel remèt ou sa. Ou konn konbyen twòp nan moman m gen sou akawont mwen salòp. M pa razè, m ka manje. Maten an m ap montre l la, m gen lajan. Fò m gen pre de 300 dola la. Ou wè li salòp, m pa menm sonje si m gen 300 dola a menm. Paske Rachel pa gen pwoblèm lajan pou moman an. Bondye tèlman beni m, li beni m twòp. M tande nan fè moun pou mwen, m ap travay nan stò. Salòp! Sonje lè w fenk vin nan peyi a kote w te travay ou menm. M pa kriye pou lache non, m kriye. Paske m vekse! M pat sipoze anba dyòl ou. Yes! Patricia! M ka di kaka a Patricia, m sot depi Ayiti a Patricia. Men ou menm, m fè gwo fot. Abitan de kore! Madigra mal maske! E tonnè kraze m Denise, ou wè dlo sa k sot nan je m nan, li pa soti pou granmesi. A fiba! Enben m ap di w, tan w fini sou Facebook la. Denise ou pa manbo. Ou mèt virel ou mèt tòdel ou mèt tounenl Rachelle di w pa manbo dlo pa k kouri nan jem pou granmesi e tonnè krazem moun akayè pap denigrem jan moun gonayiv ap denigre w la paske moun akayè moun jeremi yo gen fyète pou mwen malgre yo konnen m son kaka Ansyen bouzen ansyen madivin Ou konnen w se yon ansyen bouzen yon ansyen madivin Ou ka pa fè l ankò Ou konprann Mwen pa ka vin pran pòz pi bon w Natacha twazè di maten Lòt jou ap rakonte m Sa l pase avè w nan Miami Natacha prèt pou toufe M santi pwoblèm Natacha Alò pou de gouden Facebook Bon si yo si moun Facebook di yo pap yo pap achte w ankò ki pwoblèm ou Denise menm reading ou pa konn fè ou ka fè yon reading ou jwenn de twa bagay pou moun nan ou pa konn fè reading Denise verite a ko anbrase l ko pote l ko trennen l ou pa manbo Ok tout moun ka gon grenn lwa bitasyon ki ka fè remèt pou la fanmi ou pa man bro m pa sòt m pa lach m son gran fanm m gon grandè nan nanm mwen m vin la akoz de ou pou m baw sipò m lave bouda moun pou ou engra m pa t fèl pou 200 m pa t fèl pou 300 m pa pale avèw nan telefòn toutan ou pa ka fouti vin ouvè dyòl ou Pou di m konn rele, m konn rele w, m mande w. Jamè. Rach tèl bagay. Rach tèl bagay. Pou fanmi ap rele m, ap di Rachel sa k pase w. Moun nan kay mwen rele m, yo mande m sa k pase m, èske m gen pwoblèm nan manmi, èske m bezwen lajan. Paske mwen menm m pa sot nan fanmi pòv. Deniz m pa janm konyen nan vi m pou diri kolapwa. M poko janm konnen m al bay yon nèg yon konyen pou m peye yon bil, yon dèt. M se yon gran fanm. Lajan, lanmou envesti nan mwen. Lavi a ban m chans ke l pa t ba ou. Si lavi a te ba w chans ke mwen m jwenn jounen jodi a la, se pa e pa pa 51 nan pou lavi w ta kòmanse. Se pa sou 28 an non peyi anba anpil kout manigat. Ou antre nan yon bout kay, ou ap blanchi lajan, ou fè pisin. Kòb la w ap de, kòb pisin nan, se pou w remèt. Nan bouda ki moun? Nan bouda pèp la. Tandiske, Nèlin te rele m pòf sodo, m te non, m t ap joure avè l. Apre Nèlin, menm si l pral repete l, di non, se jouman, se medam Kanada yo. Kounya map gad etaw vye ou menm Denise menm si yo voye w ka òfèv wap pran 3 katran pou yo soude w lage vye biyè dola kolangyèt manman w a tout fanm ou tout ras ou tout jenerasyon w a lajan e mande ke sante deloje lakay ou ke sante deloje lakay ou ke sante deloje lakay ou Denise. pou wè lajan pa anyen. Nan trè pe de tan, w ap konstate 300 mil pa anyen. E w pral gen yon vizit, paske leta sou kes ou, leta sou dosye w. Ou konnen m pa p fè l, men moun Facebook pa p manke w! Yes! M pa nan kan, afè m se netèz, netèz endepandan m pa ladann. Kote moun sòt ye m pa la. Teddy Marshall men manmanm wap fè kaka pou bòz sa pa bòz li pèsonèl avan yè la m sot travay tou bouke m monte Facebook tou fatige map jape poukisa poukisa men Marisena antre nan legliz katolik la li di pè a plumen l on moun ki gen madichon konsa poukisa tèt Marisena bon kote voice la fout. Poum poum montre w koman Maricena son pwazon li ye Maricena al di pè a wap wap wap wap bal beny wap bal beny li kraze beny epi w fout tande gyèt manman w epi w fout tande epi wap vin di oh Rachel ou konnen m te pè w koman mwen menm kache figi w 300 mil dola w lan pou mwen menm li pa anyen pou mwen non li pa anyen pou mwen non paske l pa sanble w ki travay ou fè kote w jwenn 300 mil lan. Ou ka eksplike pèp la kote ou jwenn 300 mil lan? Travay sou Facebook manti. Manti. Manti. Ou fè kòb sou Facebook vre, men l pa 300 mil. Ou konprann? Li pa 300 mil. Lotre jou, ou fè m yon bagay. M voye voice Shell ba ou pou tande ke Shell pa gen anyen avè w. Pa gen anyen nan konvèsasyon an. Ou gen tan kouri pran l, ou transfere l sou nan bagay, ou fè buzz. M pa di anyen. Chans pou mwen, pa t gen anyen de pèsonèl ladan l. Pa t gen anyen de pèsonèl ladan l. Kounye a pou yon fanm tankou m, Denise, nan tan Rachel, Rachel, Rachel, toujou Rachel, menm sèvant, menm bòn ou pa p ka fè lakay mwen. Paske ou pa lekti, ou pa ekriti. Dyòl ou sirèt. Ou pa pale bon kreyòl. Ok. Kondi Natacha w ap mache ak tout rasin sitwon an, tout sitwon nan dyòl ou. Ou pa yon lèd fanm, ou se yon bèl grenn fanm. Men si lavi a te ba w chans, se pa kaka pou w t ap pwomote. Vye dwat, vye zetwa, vye malpwòpte mèb! Ou fout achte w nan yon kay! Tout jou nap fè video soti ba anpil Moun gonayiv gen rezon di yo pap mete w sou tab ou sot twò ba pou yo Gen yon nivo soti lè Bondye beni w ou kenbe imilite w menm jan ak Blondedy Ferdinand Blondedy kenbe imilite l li kenbe sajès li ou janm wè Blondedy ou janm wè Blondedy pitit an mwen ap montre w kay Kay Blondedy meble up to date se mwen k pou diw m wè kay la m wè anndan kay la Kay Blondedy meble up to date Malpwòpte vye chèz boure malpwòpte sa ou gen la pa ka parèt devan mèb Blondedy gen Mwen menm pam yo se oum tou gwo manche yo son fout kay mwen lwe m pa pran bagay dezyèm men Ok wap peyem sa yes wap peyem li Karma banm jistis avèw m pa zanmiw m pap janm zanmiw m pa bezwen nan ti bonjou avèw ou son moun ki sòt paske ou pa konprann pardon ou pa konprann lè moun pase chifon pou ou ou pa konprann sa Marisena li menm se delokel deloke se fè yo fèl sa Marisena se deranje yo deranjel yo paka touyel yo deranjel men ou menm M pa konn pou Natacha Natacha dil bouke m pa konn pou Natacha M pa rayi w men m konnen la nati ap fout on leson Ou konn sak nève m tout on peyi ap rele m Rachel m pa vle w nan pala fi sa Rachel soti nan kò fi sa Rachel sesi poukisa pou on fanm tankou m pou m rive nan sitiyasyon m pa ka deside pou kò m tèlman moun anraje nan bouda m ap di m non. M gen twòp moralite pou se moun k ap fè m le moral. Ok! Sa l te ye, Facebook se yon bagay virtyèl li pa reyèl. Li virtyèl li pa reyèl. M fout nève e tonnè kraze m ta jwenn ou nan lari m t ap goumen avè w. Ou wè m pa janm nan goumen, m ta fout ou de souflèt paske w merite l. Ou pa yon moun ki diy pou moun kanpe bò kote w, pou moun ret anba w. Ke l Natacha ke l mwen menm Nou pa merite sa nan men yon Bon m pa pran anyen la Natacha k ap kouri al ranmase vye ranyon ak pinèz ou Matla pise yo nan lari Hein Tè mizè moun ou ye Èske se moun ou ye Èske w s on moun An n pale Èske w son moun? Lavi a pa ba w chans, li pa ba w chwa, paske egzamen tout moun pa vin menm jan. Èske w son moun? Èske w son moun? Natacha ap di m, Natacha ap di Rachel, e pa de mizè m pa pase. Natacha ap di m tèlman pase mizè, m pot non madivin, m pot non bouzen, kisa w te nan Miami Denise? Denise Duquesne, se bouzen w ou te nan Miami. konyen pou 200, konyen pou 100, konyen pou 50, konyen pou 60, jodi a la, m ap frape pòt antandman w si w genyen! Ou gen yon nèg ou te avè l, nèg la mouri nan sida. Lè yo vin pot nouvèl ba ou, nèg la mouri nan sida. Ou fè 3 jou malad. 3 jou malad. Se sa k fè dèfwa yo di w gen sida. Ou konprann? E pandansetan, ou wè nèg l ap marye avè w lan la, ou di si l te gen sida l pa t ap antre, li ka toujou al fon tès sida. Li ka toujou al fon très sida. Ou pase twòp mizè jounen jodi a pou w ap vouvè moun dèyò konsa, e s on lajan w fè nan move kondisyon. Son lajan w fè an nan odas. Son lajan w fè nan je chèch. Ok! Alò w panse pou jla valè lave m lave bouda Roosevelt pou ou, pou m pa vin di Roosevelt sorry? Bon si yo te manje m pou ou la sou Facebook la la? Hein? Si yo te fout manje m pou ou la? Si m pat resevwa edikasyon, m se youn nan moun ki pa tap kwè nan ede moun. M pa nan di kaka pou moun sou Facebook ankò. Maladan, sa pa rapòte. Paske chak fwa m raple w, m rale w, met devan m, l ap netralize m. M ap pale pou afè pa m. M ap fè live mwen. Ka gon bagay ki pase la m foure dyòl ladan l mwen defann moun. Ou retire sa nan mwen Denise. Ou retire l nan mwen. Moun sòt. 300 mil dola w la yo pa ba w yon mèd avè l. Dayè y ap vin nan moun dò w. E e e ti fi a k nan lame a di l pa p kite l pou ou. Lòt ki te rele 5800 dola a di l pa p kite l pou ou. Ou konprann? Epi w fenk sot nan wèlfè, w al poste 300 mil. Si yo di w konsa, bay kòb yo te fè nonb dane y ap peye pou ou a. Sa w pral fè? Ke limyè a antre lakay ou. Paske se pa lekti ekriti ki fè moun. Rekonesans son pakèt bagay. Ou fè manti sou mwen di mal touye moun. Bagay wap repete depi konbyen tan e pa vre. Wap fè konnen ke m pa ka al Ayiti. M pa dwe, m pa dwe leta. M pa dwe pèsòn an Ayiti. Ok? Son asaili m fè. M gon nonb dane pou m al Ayiti. M pa gen ijans m pa met pye Ayiti. E m vle al Ayiti demen. Green kat mwen nan menm. Paris se nan akrèk soude remèt mwen sa. M ka al Ayiti. Dayè se se e kon di moun yo, se randevou m ap tann pou m al Citizen. Ou konn konbyen tan m gen nan peyi a. M ka Citizen lè m rive pou m Citizen. Pale sa w konnen. M ta vin montre akawont mwen la a wi pou m fè w fèmen dyòl ou wi. Philippe di m non. Philippe di m konsa moun sòt se byè cho. Kite fi a. M tande paske m pa gen anyen pou m pwouve. M pa dwe w eksplikasyon. ok pandan wap pase lajan yo baw pase a ta byen pandan wap pran ti loan yo baw pran an ta byen Denise al remete jenou mande Bondye padon paske wè lavi sa gon kote wap rive Peter pap ka fè anyen pou ou e si se konsa wap kontinye ou ka koz Malè rive Peter. Atansyon, Peter pa gen pitit avè w. Peter gen 7 a 8 timoun pou l grandi. Kreyòl pale, kreyòl konprann. M pa zanmi w nan okenn fason. Ou wè m pa bloke w, m pa bloke w ni sou WhatsApp, m pa bloke w nan anyen, m pa dis, m pa dat. Ou wè lè m fin avèk yon moun, lè m fini avèk yon moun, m ba w silans mwen. Vi w pa pou mwen, mouri w pa pou mwen. M twouve m bò w twòp tan, m montre w twòp gratitid. M pa dwe w anyen Denise. Mwen pa dwe w anyen. Ok, se kòmsi se yon moun ou pa t janm konnen. E m pa nan griyen avè w. M pa nan griyen avè w. Ou gen yon vye tanperaman. Lò w fin fè kaka, w ap jwe viktim. M tande maten an, w al ouvè dyòl ou nan Flonechenn. Flonechenn yo tolere m. M pral tou priza ou tolerem. Ou wè lè w fin pase voice shell la, yo te ka monte la yo banm kaka. Yo pa okipe m. Paske nan voice la pat gen anyen de mal ladann. Kounya wap jwe divèsyon, ou al lage l sou Founichèn. Non Denise! Se Mari Sena k mete w nan kaka a ankò. Mari Sena bay ak ou ki mete w nan kaka a ankò. Ou konprann? E lap toujou mete w nan kaka. Gade voice la fout. An mèd an de ti pati sa. E lap toujou mete w nan kaka. M nève. M pa kriye pou anyen se nève m nève. Moun ap rele m ou pa tounen nan bouda fi sa ankò. E wè w wè moun Facebook ou pa konnen yo. M nève paske m rive nan dosye nan pozisyon m se granmoun tèt mwen. Pou moun ap di m konsa pou plizyè moun ap rele. Moun Facebook di le jou yo wèm ta monte m nan pale avè w map oblije fèmen paj Facebook la paske yo di Rachel ou pran twòp Rachel ou pran twòp e w son moun pou moun evite moun kap repwoche moun pou ti kaka ti sosi bon ba m mande w ap repwoche m bon e si m te mande w menm ou peye kay pou mwen ou pa ban m peye kay pou mwen ou konn fè makèt pou mwen ou pa ban m fè makèt pou mwen ou te chwazi ban m 150 dola pandan 6 mwa pou m te mete sou li pou m te mete 200 konbyen dola sou li. Pou m te peye yon asirans ke m pa janm wont di l men m pa t mande w? Eske m te mande w m pa t mande w? Ouvè dyòl ou ap vin di m konsa ou remèt ou 400 dola cheri m pa t mande w? Se sa k fè m vin mande padon wi si s on lajan madichon pou madichon pa rive nan mouda m. Paske m pa manje pwa m p ap kaka pwa. Ou tande sa m di w? M s on gran timoun. M leve a granmoun. M lage m pami nou la a kòm on je vandèz ak kredi. Ou gen bagay pi serye, pi enpòtan ke w ka regle. M twouve ke si w gen 300 dola, 300 mil dola labank, m panse ke w gen ase kòb pou w fè yon ane pou w viv. Epi si w gen 300 mil dola al bank, malpwòpte, al an vakans, al Meksik, al Cancun. Ok? Al an vakans a nèg la, al enjoy! Sispann fè dyòl ou fè bo kiyès sou Facebook la. Ou konprann? Paske lè mwen menm, paske gen de volim lajan ou genyen, wap di se lajan ou genyen, ou pa gen 1 milyon, ou pa gen 1 milyon, wap di se lajan ou genyen, gon kilti ou sipoze genyen pou sanble a lajan. Ou gen lajan an vre, men ou pa gen kilti pou kòb la. Ou wè sa m fè la? M pase live Lovamix la, m pase reklam Nerline nan. M pase reklam Nerline nan yon fason pou m di l mèsi. Nerline pa zanmi m. M pa pwomote Nerlou. Men yon fason pou m di l mèsi. Mwen di nou sa son diplomat mwen ye. M ka reyini nou, m ka dispèse nou. M ka reyini nou, m ka dispèse nou. Men pa jan n ap fè l la a. Pa jan n ap fè l la a. Paske mwen menm nan tout bagay, m met moralite ladan l. Nan tout bagay, m mete prensip ladan l. Ok? Ou wè m bay moun kaka sou Facebook. M pa janm care men au fond ou pat janm te konn sak anime ou son moun padonew ou konn sak fèm padonew paske yon moun ke lavi a maltrete k pase mizè ki pat gen tan pou jwenn moun kap bal lanmou bal karès metel sou janm dodo titit krab nan kalalou moun sa pap janm konprann lè yon moun nan bak li e ou wè lotrejou M desann ba! Nou mèt mande Natacha, m di Natacha si w gen malè w al reprann Deniz, m ap di w kaka. Ou se premye moun sou Facebook la ke m ap di kaka avè l, ke m pa p janm pale avè l. M pa bezwen w. Paske ou wè pòs ou fè a? M gon telefòn mwen mete l sou screen nan. Paske m bezwen medite sou li. Fò m medite sou li. Ok Ou pa ou pat merite sa Denise Ou pa merite l Ou ou jis ou jis jwenn yon bagay ke w pa merite Ou konprann Ou gen 3 bon timoun ke w pa merite Ou gen mari a yon bon timoun ke w pa konn kòman pou endòl li ke w pa merite Èske w konprann sa m di w lan byen se mari se nan manman kaka w merite Paske nou atire youn lòt pou nou fè kaka Hein! Nou atire youn lòt pou nou fè kaka. Se pa de kaka yo di ou pa di m non lan, sa m fè ou menm ou vle ouvè dyòl ou di m pral dèyè mari w ki Peter? Si m wè Peter de fwa avèk zye son pa la m pa wè Peter non. Epi m twouve w byen santi grès bouèt pou w ap derespekte mesye a nan eta sa. Ou pa konn valè sa w gen nan men w lan cheri. Paske w sèlman wè pòtray gason an, ou wè fizik nèg la, men w pa wè ki nèg ke w gen nan men w. E tonnè boule m! Nèg la pa pou ou! Ou mèt marye avè l, li pa pou ou. Ou pa gen edikasyon pou nèg sa, Deniz. Ou pa gen dan pou li. Paske lè yon moun gen de, paske mwen menm, mwen menm wè tout kaka m ap fè sou Facebook lan la, gen de bagay Filip di, Filip rele li di tèl bagay, tèl bagay, m koute l, mwen tande l. Paske l se yon nèg ki tolere m. Li son nèg ki tolerem lè wèl di non m stop pèmèt ouvè dyòl ou lap vin dim tap koupe Denise m pa mete w sekretè koko m m pa mete w fè tchoul pou siveye langiyèt mwen krèk mwen ok m gon koko makèt nan bounda m nèg lan pral yon premye fwa lap fè kliyantèl ou fin granmoun Denise ou paka ap konpare koko paw avèk yon koko yon jèn fi. Son jèn fim ye son granmoun ou ye sou moun ou sou moun frekan ou frekan ou konprann alò en moun an se Rachel poukisa ou vin banm kaka ou vin banm kaka paske m reyalize m konnen e pa moun ki dim se zanmi ou Marizena k vin dim ke se sou tèt mòn wal pran pwen Wal dèyè similòm. Se zanmi w Marisena ki di m s on dlo frèt ou vide nan kivèt ou met poud ladan l. M konn verite a. Alò w te vle poutèt san desan dola m konn verite konsa pou m pa monte m pa vin rele anmwe e lè madichon nan mouda m. Lè madichon nan mouda m. An! On timoun tankou m! Lè madichon pèp la nan bouda m! E s on tout sa w wè k ap rive w la a. Moun yo dim ou poko wè non. Denise gen diferans ant lè yon moun ap pèsekite w avèk lè w ap peye sa w fè ok gen diferans ant yon pèsekisyon e peye karma w mande pou Bondye fè 300 mil sa vin 600 mil mande pou Bondye miltipliye l fè l rive yon milyon. Epi lèl fin fèl rive yon milyon l lage yon kansè nan mouda w pou map asiste w kounya kap monte Facebook ki pral nan kimo avèk yon milyon dola sou akawont ou yon milyon dola sou akawont ou epi yon milyon dola paka achte kansè a pou ou. Oh wi! Fòk pase pa yon maladi incurable pou Bondye baw filozofi a. Gade nivo ou soti. Ou pat menm te nan premye mach menm Denise. Ou sot atè. Ou sot atè. Genyen moun ki sot nan dezyèm, sot nan twazyèm, katriyèm mach, senkyèm mach. Ou menm ou sot atè plat! E avan pou te pran premye mach la, ou fè anpil efò. Moun ki konnen w nan Miami ap pale m de ou, yo konnen w anpil nan Miami. Se paske yo konnen w nan Miami, nèg Miami pa t vle w, ki fè w al Ayiti w al pran malere sa. Ki vin la, nenpòt ki jan, ki fè valè w, ki fè odè w, men w pa gen nèg. Nèg la e pa w l renmen cheri. Nèg la son manman pitit li, yon ti malerèz ki pa menm ka ba l yon sirèt ke l renmen. Yon bèl grenn fanm. Ou konprann? M konn koze a. Yo voye foto fi a ban mwen. Bèl fanm, bèl bagay. Se fanm sa ke l renmen. Pou kiyes pou Rachel ki pase stade green 4. M sot nan stade green 4 la. M sot ladann. Ou konprann? M sot ladann m pa ladann ankò. Ou gen konbyen tan la san papye nan yon peyi? Bon Marisela kote nèspak ti chonè a? Kote 9 praktichonè a? Ou toujou pral pran Ou toujou pral pran 3 mwa Ou toujou pral pran 4 mwa Ou toujou pral pran 5 mwa nan travay Ou tap travay lopital vre Marisena? Ou tap travay lopital vre Epi moun New York pa konnen ou tap travay lopital? Hein? Ou tap travay lopital, epi moun New York pa konnen wap travay lopital, yo konnen se pwomès wap fè. Wap vin bafwe moun la, anvanyen yon ti pyè, anvanyen yon bòt 200 li ap mete sesi ap mete sela, kounya mwen wè poukisa w te vle devore Natacha a, paske grangou a te nan wèl ou. Grangou a te nan wèl ou paske w gen bil ou pa ka peye, epi anvanyen ap vin la ap vin di w gen lajan, ou gen 200 mil, ou gen 300 mil. Ou konprann? Ou gen 200 mil, ou gen 300 mil, ou gen 400 mil, ou gen sesi, ou gen sela, ou gen lòbèy. Hein! Hehey! Tèt chaje. Ou ap rele imigrasyon. E mwen menm si m rele imigrasyon? Lotrejou m pral nan kot la. Ou fè 2 zè tan nan liy, m fè 2 zè tan ak telefòn nan. Paske ou tou pèp, ou pa tou pwòp, ou pa tou vre ou Ayiti. Ou ilegal nan yon peyi. Ilegal non peyi. Wap an merde bouda moun kòs sa. Montre pèp la dat dexpirasyon green kat ou Maricena men defi m ba ou. Tout otan w pa ka vin la pou montre pèp la dat dexpirasyon green kat ou fèmen dyòl ou pa pale avè m. M pa pale a ilegal. M pa reponn ilegal. Fanm granmoun kap peye nèg 10000 dola pou konyen yo. M poko rive nan stad sa. Ok. Resò koko m pa kase pou m t ap nan ofri nèg dimil dola pou konyen yo. Ou konprann sa m di w lan byen? Moun k ap vin la ou antre anndan legliz katolik, podyab pè a, pè a tèlman sezi e bagay, m gen enpresyon pè sa genlè fè tansyon. Pè a di l pa janm a 2 avè w, toujou gon moun la k ap asiste pou akize pè a pou di pè a plumen w. Tèlman krèk ou cho, tèlman langyèt ou pandye, si l twò long fout chache yon sizo koupe l. M pa nan pale de nou ankò. Dayò nou se de moun m antere. Ke l Denise, ke l ou menm. M pa sanwont non. Nou panse m sanwont sou Facebook lan? Oubyen m pa pran Facebook pèsonèl? Nou panse m sanwont sou Facebook la oubyen nou panse m pa pran Facebook la pèsonèl? Hein! Se pou fidèl legliz sa a manyen ba w de twa kaka, se pou lè w parèt devan legliz la pou yo voye pise dèyè w, pou yo voye kaka dèyè w! Paske w soti pou w avili pè a! Soti pou w avili pè a! Madan rans avè nou non sou Facebook la, m pa resevwa apèl. Si se pa pou yon reading m pa resevwa apèl. Eske w wè mwen menm, depi w wè dlo sot nan je m, en en, gen yon mèt pare k pran l. E pa dlo pa sot nan je m pou anyen non, nève m nève. M nève wi m nève. Non sèlman m nève, epi m wont, m desann valè m. Ala degraba! Ou konprann? Anpil nan nou son bann malpwòpte nou ye, m wè nou gen tèt, m wè nou gen pye, m wè nou gen de ponyèt, m konprann se moun nou ye, nou pa yon merde. Denise ou son moun ki pòv ou pa milyonè cheri ou pa milyonè Rachelle di ou pa milyonè Rachelle samedi milyonè Natacha lafontan milyonè gen lòt milyonè ou konprann Nerline ap di kaka la men omwen lè Nerline nan nan bon lalin li pale bon koze ki bon koze ou janm pale vin plenyen la vin fè kaka. Vin rakonte sesi vale. Sa pou rakonte pèp yo poko janm ka rakonte yo. Ou poko janm ka vin kanpe la pou di pèp la ou te madivin. Men moun lakay ou di w, men moun, men moun, fi a pran tan l pou l rele non cho, pou l di w ansyen bouzin, ansyen madivin, yo pap mete w sou tab. Moun zòn lakay ou pap mete w sou tab. Moun Facebook vin mete w sou tab. A ki, a ki ki a ki kouto a ki fouchèt. Nou nan 2021, 2018 ou byen 2019. Se jwe 200 dola bòlèt maten, 200 dola aprè midi, pou bay yon mil e kèk dola pou sanble. E nan bòlèt ou te konn ap sanble lajan. Lè w jwenn yon kat chif pou 3 dola, ou fè yon ti kab. Kilè kòb sa gen tan antre la a? Hein? Gan pil moun bal boke la. Kilè lajan sa gentan antre la? 300 mil sa kilè l gentan antre? Pandan pipipi deyò, pandan SBA deyò, pandan sesi deyò, pandan sela deyò. Denise, m ta renmen 300 mil nan rive 1 milyon. E m mande Bondye kou l rive 1 milyon nan men w. Ou konprann? Koul rive on milyon nan men w pou yon maladi frape pòt ou pou ap gade on milyon pou ap pran tretman pou pa jwenn tretman e m mande Bondye pou fè lavi w long paske ou wè leson an lanati ap ba ou l m mande li pou ou m mande li pou ou pa vin pran vye lajan a lage atè tankou se vye chen Maroula pa t wè pòs la a. Ahh Pitre de Piter ee, swa dizan zon pwofesè k t al ak krè nan men l k ap bay edikasyon k ap ansenye moun. Nèg sa w zonbifye l pou montre w gen ponyèt, di retounen poul la ap chofe anba panye an, depi nèg la deyò pa dòmi yo pase sou pase lòpa lòbèy, kòmsi se byen manman w byen papa w. Deniz maladi ap frape pòt ou e depi Rachel pale l pale. E w pap ka tounen sa w wè m di w lan sou mwen san ke l pa fè chè nan vi w. Moun pa anmède moun pa fèm M pat anmède w m pat fè w Nèlin vin la l pran vye malpwòpte beny ou an Wi m ka di se vye malpwòpte beny li paske son malpwòpte beny li ye Li kenbe l Mwen menm mwen vin la m fin awoyeeeeee Eehh Oh non N ap fè moun pa ede moun N ap fè moun pa sipòte moun E ou gen rezon pou di Rachel visye wi Oh m ba w rezon Ou gen rezon pou di m visye Malgre m te la avan milyon an te tonbe. M te la avan milyon an tonbe wi. Avan gran fanm nan, m te la. Ou konprann? Avan 300 mil lan, m te la. Ou konprann? Men w panse 300 mil sa a ka reyini tout moun anba pye w? Tonnè kraze m! Ayisyen ap manje lajan nan men w lè fini y ap foure pye nan mouda w. Lajan pa achte tout bagay. Lajan achte kay, lajan fè pisin. Ki kay? Ou nan 5 chanm kay, Se tankou nan dezè, si w grate gòj ou nan yon chanm, li reponn nan lòt chanm, paske kay la vid. Depi yon kay pa gen moun ladan l, li pa gen gete, li pa gen timoun k ap kouri monte desann, li vid. Mwen mete m depanse konbyen lajan fon pisin la a, ou menm sèl a krapo a koulèv ki nan kay la k pral benyen ladan l. Ou gen lajan. Mwen menm m pap di w gen lajan. Kote lapè a? Kote kè kontan an? Ou gen lapè ou gen kè kontan? Alò gad on reyalite! Pandan w gen ti bout kay la la a, Djédjé gen chanm ni, Maria gen chanm ni epi Maria vire bounda l la l pran bil Nouyòk. La l pran bil Nouyòk. Si 300 mil dola te gen valè konsa Maria ta rete. Ou konprann? Maria ta rete. Ou gen 300 mil dola sou account ou konsa. Poukisa ou pa pran 50 mil dola ou ba Maria. Ou di l al peye yon kou. Ale pou nurse la peye ou li. Pase 300 mil dola pou atire les egarés. Kyèt m anvi montre my checking mwen wi. M anvi montre saving mwen. Malgre mari m te di m non. Ou konprann? Gade yon kaka mesye. Eeh man man mana fa moun mana mal prop ta moun e ke sa w fè m nan la ke w pran egzanp sou ou kom grapyay ok lavi a pat baw chans pou fè lajan fasil lavi a te baw chans pou konyen konyen konyen konyen e koko pa baw anyen koko baw pitit kom souvni men koko pa baw Ok Ou ta vè kon nèg ki gen batiman Sak te rete pou te chavire tèt nèg la nan yon ga Yo vin jwenn mò Ou mete mò sou tout eskalye E pa de kaka ou pa fè Pou te pran nèg la Eske nèg la pou ou l pa pou ou Yo manke bat ou rete yon grenn dan nan dyòl ou pou mari moun Sonje kote ou soti. Pase a du, li penib, men anpil fwa vire je w gade. Mwen m pa pase mizè jan m tande nou pase mizè a non. Vakabon pa bat mwen, vakabon pa demachwele m non. Lè m tande bouzen, lè m panse m bouzen, lè m ap tande kòman yon lòt ap dekri bouzen pa l la, mwen m poko janm bouzen. Rachel poko janm bouzen. Poko janm bouzen. Ou gen yon nèg k ap travay, ou fè nèg la poze bounda l, ou retire l nan zèb la, fè l al fè sekirite. Fè lal fè sekirite. Mwen menm ki la map ranse anba nan Facebook lan la m travay chak jou. Hein? M travay chak jou. Ok? M vekse pou son grapyay tankouw ki konprann ki ka ranse avèm. M vekse tankou son kokorat tankouw ki ka ranse avèm. M vekse son ansyen bouzen non patante kankouw ki ranse avèm. Ou ansyen madivin. Krèk mwen e pou mwen li mwen menm chay krèk mwen m pote l krèk paw se pou ou chay krèk paw ka pote l kiyès ki pa konnen w ki moun ki pa konnen w nan Miami bon son vye o e en son vye o e Natacha ap dekri amètum li avèk on raj ni Natacha an n bay vag an n kite sa. Ou fèl yo vre. Menm si youn fè lòt m pap antre nan biznis ou nan zen ou, men w fè yo vre. Eske mari Sena kaka kleren sa a ap ka kondui a tout kleren nan tèt li pou l vin ede w la nan Miami? Pale m de w, ki fanmi w gen nan Miami menm? Fè m konn ki fanmi w gen nan Miami? Peter sèlman pa ka fanmi w kote w ye a. Ou tèlman pa bon nanm ou sal. Madanm nan ki fèt fè w jwenn kay la! Nan Palm Bay! Ou gen tan dozado a fi a. Fi a dil regrèt li te konn on moun konsa! Ou fout gen laj tonnè, pa ka 51 nan pou son ti twòp! Ras Maricena! 51 nan se laj reflechi, 51 nan se laj mature, 51 nan se laj ke w transmèt lè nosyon de valè. Ou pa bezwen pale fransè, ou pa bezwen fè literati. 51 an se laj ou pran eksperyans ke w ka di, paske se pa tout eksperyans ou fè ou pral ka rakonte moun. Ou fè eksperyans ke w ka eksplike, ou di yon lòt pran kouraj. E pa laj pou w ap fè kaka. Nan peyi kote korona, korona la anpil moun ti rès ki rete yo li fè yo manyen lajan. Tout moun gen lajan nan mouda yo la. Depi ou gon ti biznis ki te anrejistre, ou gen kòb nan bouda yo. Se sèl Marisela k pa jwenn yon pyès k ap di l jwenn kòb. Tout moun gen kòb nan bouda yo la Denise. M gen kòb nan bouda m. Favona anrejistre depi dezan. Depi 2018 m ka Natacha, Favona anrejistre. Lajan pase sou akant mwen. Kòman fè m pa gen kòb nan mouda m nan? Filip pa gen dò akawont non. Filip se yon sèl akawont li gen pou li a madanm ni wi. Ou konprann menm sim pa mete Philippe toujou mete paske marim toujou ap travay e vakabon nan lari yo mwen menm pa peye gason men lèm bezwen m ka rele m ka di anvwa mwa tu vwa ap vin pale de mwen tankou son grapyay ap vin metem anba to non cheri ou son moun si w te gen si w te gen konprann menm sim gen tout defo m men akoz de kalite m ou ta sipoze gon fyète ou ta sipoze proud ke w gon moun tankou Rachelle. Si Natacha pa la, m ka konte sou Rachel. Jounen jodi ou pa ka konte ni sou Natacha ni sou Rachel. Natacha di l fini avè w, m pa konnen si se vre si se pa vre. Natacha di l bouke, paske li fin granmoun li bouke. Natacha kounye a se ti komès li l ap vann, se fè pèp la ri. Ou pa wont, ou san jèn. Epi maten an, m pa konn si se kiyès ki rale zòrèy ou, w ap vin ekri m, o te konprann te pè w ap, non, ou konprann ou gen leson w gen nan m pase tout moun. M pa t gen anyen avè w, se ou k fè m. Ou menm ki fè m. M pa fè w anyen. M pa fè w anyen. Menm moun ki nan antouraj ou pa fè dyòl. Denise pa gon moun ki kontan non sa w fè a. Sèl ou menm kòm enbesil ki konfòtab nan sa w fè a. Ok m ap ba w ma, m ap di w li. Ke l te Netels, ke l te Nechèn, ke l te dis, ke l te dat, pa gen moun ki kontan. Nou konprann? Gen moun ki ri, gen moun ki di mesye oo. Gade kòman tifi a ap desann grad li. Sa k te Denise? Moun k ap rele m, k ap di m pitit, pa okipe fi a k ap manyen lajan, toujou ap montre kay. Mwen menm lè w ap montre kay ou konn sa m toujou di moun, m toujou di moun se paske s on gwo bagay ki rive nan vi w ke w posede yon kle kay nan usa, se nòmal pou w montre l. Men m pa t janm te panse w ap montre kay se paske w pa gen nanm, ou gen yon nanm pòv! Ou gon nanm pòv. Priye Bondye pou fè dizan nan kay la. Priye Bondye pou fè ventan nan kay la. Priye Bondye pou fè trantan nan kay la. Paske ou ka peye l kach. Ou ka ta ret dezan ladan l. Ou ka peye l kach. Ou gen ta pa ret senkan ladan l. Paske vi a chak jou w fè est un pas vers la mort. Ok! Marisena! Pa fout lonmen non m sou Facebook la. Ok Salisan! Pa fout lonmen non m sou Facebook la. A pati de jodi a, non nou pa nan dyòl mwen. Nou pa nan rèv mwen, nou pa nan lespri m, nou pa nan psichik mwen. Fè respè w. Se sa sèlman m ka di w. Paske w wè si w pa fè respè w, mwen m ap fè w rete. Paske w wè m gen yon mamit la k ap limen nan bouda Patricia jiskounyè an. M gen yon mamit k ap limen nan bouda Patricia jiskounyè an, yè swa m met luil ladan l. Paske nonb de jou pou l fè pou l limen l poko fin fè l. Paske se lapè m bezwen. e map jwenn lapè ok gen bagay ki rive w nan vi w se paske nan moman kote w ye a Bondye bezwen retire w li bezwen move w kòm on saykit li bezwen w ouvè zye w pa bliye map sèvi yon pèp yon nasyon ok si m pa gen pou mwen m pa ka bay tout sa k rive w nan vi w son egzanp li ye pou w son egzanp pou transmèt m bon enbesil. Ou wè nèg ou genyen an li ta renmen gon fanm ki gon nanm konsa kap animel paske ou pa sanble nèg la kokorat ou pa sanblel e si w konprann se milyon san respè k pral fè nèg sa ret avèw lap vire boudal paske depil vire lap jwenn yon fanm ranmasel ou mèt te fè sa w vle ou son moun nan vye jou wap lonely ou pap gen moun avèw wap anvi peye moun ou pap jwenn. Ew pap mouri a lajan non Denise wap mouri pòv wi ne Rachelle sam di sim mouri foumi a pot nouvèl ban mwen ou gen pou mouri ri ne ou pa ri lyonela Denise ti lajan ti kaka sak sou akawont ou la lè mèt li vin pranl nan menw li pap la ankò. E se sa k fè, malgre ou gen 300 mil ou toujou vin jape la. Kounye a bagay la pi rèd. Leson te 170, li desann a 101. Kounye a w ap mande lajan pou bay boul bòlèt, pandan w fin ranmase lajan pou bay boul bòlèt la, boul pa soti. Ki enterè pou moun gen 300 mil dola kouche sou akawont ou pa fè tout malpwòpte sa yo? Wap fè tout kaka sa yo. Gen moun ki egare la a? Pa gen moun ki egare la a? Non m pap montre my checking mwen non m pap fè bagay konsa m bay egare m bay enbesil. M pap fè sa. M pap fè sa. Mari m te di m non. Anmweyy an se ouk te ban mwen vre mwen vre men se itil mwen cheri pase m gen m gen batay la m gen viktwa a gon yon lòt moun ki rele m la Denise pran 5000 dola pou yo li di fi a si tifi a al avili l bay prèv sou Facebook lap monte Facebook la di li tifi a konbyen kob li pran pou ou menm. Ew kon si an wi maria se manbo se wan si an sew kon si manbo a wi maria se manbo a ou menm ou se wan si an pa gen moun ki egare la epi kounye a ou bezwen vin monte facebook pou di maria pa konn travay maria pa gen lwa kòm si ou son wan fè wap tande sa maria di w menm kan tout moun ka mete odas yo deyò li ka mete odas pal deyò tou ou konprann alò pou m alò pou m son moun lespri ma met odas mwen deyò. M'a met odas mwen deyò. Oh Tory ap met pou sena men kaka. M'a met odas mwen deyò nan malpwòpte. Sena di Tory vòlè li di, di Tory m'di sena di li vòlè lajan liv li. Jodi a se tout moun k'ap fè live nan bouda sena wi. Tout moun k'ap fè live nan bouda sena. Oh Denise la bon menm li se menm son moun ap chèche love ou moun paka ap kase pou el apa kounya l plake fanm sòt la plake akawont li sou Facebook li fenk soti nan wèl fè apèn 1 an. Ou fin pran ou fin pran 5800 dola nan men fi a. Travay pa mache, ou fè l konnen lè w nèg pa bezwen l, sispann fè maji nan mouda l. Epi ou te vle pou m te rete bouch be? Ou te ou te vle pou m te fèmen dyòl mwen? Nan fanmi pa m, nan fason ke m grandi, nan fwaye ke m grandi, granmoun mwen toujou di ki èm byen chati byen. Kote live Marisena? Kote voice Marisena a? Hoo kotem te mete voice sa la Jezu Seigneur Sainte Marie merde. Vin avèk mama son vòlè. M'en fòm wi la pran de kiyè nou pap syòp. Non kotem mete voice sa. Voice Marie Sena sa. Li pa kwè nan maji li pa kwè nan ougan Deniz mari se nap pale mal konsa la ki vle di li pa janm benyen avèk boutèy Deniz la. Bon kote ou moun sa ap te rele w la moun sa ap te rele w la si w pa lave l la vin bon. Kote lòt ti voice la jezi kote m metel la se pa voice sa sa son voice m tap esplike. Denis pral kaka lopital cheri Kel vle l kel pa vle l li pral kaka lopital Dayè Denis son moun malad Son moun malad li ye Ok Son moun ki malad li ye k sou medikaman kap bwè medikaman Li pral kaka lopital. Map mande Bondye pou lajan rive 1 milyon lèl rive 1 milyon kòm se lajanl genyen kòm se milyonèl milyonè pou Bondye met yon maladi anfas li ke milyon an paka bay paka achte fanm sòt li pa gen kòb vre se ti gason kbal kenbe lajan an kòb Raoul lajan an se kòb Raoul cheri. Lajan se kòb Raoul, Raoul, ti gason Deniz la m pa konn sa Raoul ap regle nan peyi a, kòb Raoul ba Deniz kenbe. Deniz, se kounye a m konprann lè Ralph te di konsa Deniz konprann li ka achte la lajan Ou wè gen moun kap choute bounda w ki konprann ou pa vo yon merd. Ou konprann? Ou te konprann ofri Ralph 2 mil dola, mil dola. Ralph Ralph gade w li wè son grapyay ou ye. Rasin sitwon nan dyòl ou, sitwon nan dyòl ou, konprann? Yo choute bounda w epi wap vin ouvè mouda w la. Ou konprann? Vin ouvè mouda w la vin fè kaka. Heheey! Non ou konnen ou konnen sak pase Samy m pral desann live la poum bay Adèle monte m vekse ou konnen sak fèm vekse m vekse poum wè eta nivo fi a 1 m vekse tou paske fi a metem nan pozisyon pou moun ap chofe zòrèy mwen mwen renmen aji de pò volonte pam m renmen fè afèm de pò de bon gre pam. Moun ou pata panse relem ti Rachel joum wè nan pale a fanm sa fanm sòt sa grapyay sa map dezabone w ou konprann map prann folo w moun nan di lal pran lal pran 10 minit anba live Denise li pa aprann anyen non ap di kaka ou paka ap dekri lavi w epi pou pran nonm kòm sijè ou konprann m poko janm konnen lavi a metem pou mal konyen yon nèg pou plat manje jamè. Jamè. Jamè. Gason banm manje wi. Men m poko janm rive rive nan eta ekstrèm sa. Ok? M toujou di l anba live m son fanm ki pran nèg pa feeling. M pa pran nèg pa nesesite. M pa pran nèg pou lopital. M pa pran nèg pou kay. M pa pran nèg pou dis pou dat. Paske mwen menm a chak jou soufi m apèn son moun ki redi venn bounda m ki travèse m frekan. Lè yon nèg ou di m fout m ka di w nan dyòl ou. E map kanpe poum di w nan dyòl ou. Ou konprann? E depi marim te pale mwen, depi ma Philippe, Philippe marim te pale m, li di w, ou te di w tounen nan fi sa a? Ou tounen nan fi sa a ankò? Fi sa k pa konnen m ni anpent ni anpenti, m pa konn rilaks, fi a ouvè dyòl li di m touye rilaks. Li di w menmenmenmenmenm, se Bondye w ye? Kiyès ou ye, se Bondye w ye? Ebyen Denis cheri, pèp la ou anba w wi kakat. Pèp la ou anba w. Lè m fè live ou ka vin anba live mwen pa ekri pa kòmante pa rele m pa ekri m mwen t chen mwen t pis ok ou pa ase enpòtan Ban m wè kiyès la k ap radote anba live la la men sa pwomote Ban m wè gon yon moun la ki merite yon blòk wi. Oh oh fi sa se 5 mil 4 mil 5 mil li pran pwen pou sa li ka fè moun bal lajan m gon lot ti vwès map chèche la m poko ka wè li sena kap pale Denise mal. Ou konprann? Ou fout sou medikaman, ou gon sida nan mouda w, ou fout sou medikaman, w ap ouvè koko w. Bay bay bay, tout moun Miami pa konnen w malad. Si, si, e paske moun Miami konnen w malad ki fè w ka al Ayiti al pran mesye a. Se biznis pa w, e pa biznis pa m. E pou mesye a al fon tès pou l wè si sida, si HIV pa atake san li. Merd. K ap vin di w gen 2, 300 mil. Ou gen 300 mil pou w achte daypè? E 300 mil ou genyen pou achte daypè wi Deniz. Timoun male. M pral pi afon anba yon live la. Gen 2 live map veye la. Marisena son san papye li ye. Depi l anmède bouda nou rele imigrasyon pou li. Rele imigrasyon pou Marisena k san papye. Ilegal. Pa gen rezidans san rezidans. Li pa ka fè wonn tou. One tou l pa ka fè. Vin anmerde bouda moun, vin ba moun presyon. Met kleren nan tèt li. Pou moun pa pè pou antre anndan legliz katolik wa di pè pè plimen w, pè a pa menm manyen w. Bon si pè sa fout yon mès ou a nan mouda w. Hein! Depi wè Natacha di yon bagay li verite. Natacha pa konn fè manti sou moun. Depi wè Natacha di gon moun gen sida, moun nan gen sida a vre tande. Male. Se ton plezi ou tout moun. Depi wè Natacha la fontan di yon moun gen sida, li gen sida vre. Paske Natacha se li ki la pou doktè lopital, se li ki la pou siyen, se li menm ki la pou tradwi anglè a. Depi ou wè Natacha di w yon moun gen sida, li gen sida. Li gen dwa pa gen sida, li HIV pozitif. Konnen l genyen l vre. Moun nan HIV pozitif, l ap pran medikaman, byen manje, ou pa wè l chita l pa al travay, epi l pran nou pou enbesil pou n ap peye bil li pou li. N a kite sòt. Se nou, se pa mwen. Facebook se ton plezi. Case close. Ok, m ale.